Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon le pmi koman il s'appelle Claude Joseph li kriye. Depi diznevyèm syèk la, nan pratike yon vyolans politik sistemik nan peyi a, ki pa mennen nou okenn kote. Nou touye, nou boule, nou piye, nou pa respekte lavi. Li sanble yon moun ki gen kè nan men paske depi w wè yon dirijan ap kriye men li gen kè nan men. La première chose qu'il faut savoir Monsieur le PM, lè w se dirijan ou pa kriye, ou mare kanson w ou afwonte sitiyasyon an. L'acte posé par les terroristes Lè te gen atanta nan peyi Lafrans, Hypercacher, François Hollande a pris la parole, il a promis que la France pral debou et l ap vanje et la France te vanje. Eh bien, aujourd'hui, nous avons besoin d'un président, d'un chef de gouvernement ki montre li kapab batay. M konprann ke sa k pase a li frape anpil moun men ann kite kriye a pou lòt moun. Se parti pou votre emisyon, e la, nou prale d'abon non, an Vision 2000, Radio Vision 2000, qui une semaine, semaine, ça campé parce que à cause des pas, Diego Charles, il a été fusillé par des hommes armés dans la nuit du 29 au 30 juin 2021, et on a rencontré le directeur à l'information, qui c'est Enoch Arisma Ansuv. reportage ça avec une une confrère Enock Arisma se direktè sal nouvèl Radyo Vizyon 2000. Pa rapò a dram sa ke nou menm nan Vizyon 2000 n ap viv, direksyon jeneral, direksyon antouka administrasyon an, direksyon enfòmasyon, nou deside ke nou kanpe travay depi yè. Premyè rezon an se pou pwoteste kont asasina Digo Charles paske s on bagay ekstrèmman grav ki rive ni n di jiskaprezan nou pa ka konprann sa k rive a. Non sèlman pou n pwoteste kont asasina Diego Charly, byen si tou pou denonse asasina de Antoinette Duclaire, men tou se pou manifeste solidarite nou tou avèk fanmi yo. Tout jounalis nan sal nouvèl lan pa ka kenbe dlo nan je yo swit ak lanmò Diego Charles, 33 lane. Se menm doulè an bò kote manman l ki te renmen pitit gason sa anpil. Li klè ke nan konvèsasyon ke n gen avè l, li menm tou li terase pa depa Diego E Dieu seul sait kòmsi kòman li pral kisa k pral fèt, kisa pou l ta fè pou ke li rive surmonte dram sa a. Donk se de bagay fwi zantray ou pèdi l, se de bagay k ap pran anpil, anpil, anpil tan. E petèt jamè li gen dwa pa janm reyisi totalman li fè dèy li. Poko el ye la, poko gen ankenn dat ki kenbe pou òganizasyon fineray defen an. Sepandan, paran ak tout direksyon radyo an tanmen demach yo Selon Enock Arisma, direktè sal nouvèl radyo Vision 2000 lan, yon lòt kote, swete otorite ki konsène nan kesyon jistis nan peyi an pran responsabilite yo douvan zak sasinay sa a ki fèt sou sitwayen pezib anndan peyi an. Kisa n ka espere, jan n di l lan, malgre eta aparèy jidisyè lan li la, Malgre eta ke lapolis li menm li ye jodi a, ou prèske pa ka konte sou lapolis veritableman pou bo sekirite. Enben, nou pa gen le chwa pou n tounen nou vè aparèy jidisyè lan, vè aparèy polisyè lan, an esperan ke, an esperan ke pou yn fwa, pou yn fwa, e genyen limyè a fèt sou on krim osi odye ki fèt. N ap soulinye, asosyasyon jounalis ak sila yo k ap defann dwa moun di yo revòlte e kondane enpuisans gouvèlman an fas ak degradasyon klima sekirite a an Ayiti. Nan yon konferans li bay jounen jedi an, Premye Minis pou yon ti bout tan Claude Joseph deklare masak ki fèt sou 15 sitwayen nan kapital la se yon zak teyoris e l lonje dwèt li sou Fantom 509. Avèk rezon paske Diego se youn nan moun m ta kapab di. ki trè zele anndan radyo a, se pa zele nan sans kòmsi jan nou konprann li an men kòmsi nan kad travay li se moun ki toujou on time, vwasi le vrè mo, on time. Donk sa a reprezante yon chòk pou tout kolaboratè yo e jan ou tande li la a Enock Charisma, direktè enfòmasyon fè konnen ke li an poupale avèk fanmi yo pou kapab defini yon dat pou fineray yo. Ekoute, Premye Minis la pran lapawòl. Premye minis AI, Claude Joseph, li atribye krim sa a ak mak oubyen etikèt Fantom 509 e li di ke krim sa pa prete enpini. Men il a pleure, kriye paske lè l ap gade anfas li wè Antoinette Duclaire, yon zanmi men ki pati sou bal asasen. Li wè Diego Charles, yon moun ki te toujou ap poze l kesyon nan kad konferans pou laprès. ki pa devan l. Apre sa, li gade nan Dèlma 32. Li wè anpil kadav atè a. Se t ap enpe difisil pou w pran fòs pou w montre ke w se dirijan fas ak krim sila yo. An n tande Claude Joseph. Tout moun ki mouri yo nan nuit 29. Pou rive 30 jen, mwen ban nou garanti krim sa a p ap rete enpini. Mwen vle. Di sa klè, depi diznevyèm syèk la, n ap pratike yon vyolans politik nan pratike yon vyolans politik sistemik nan peyi a, ki pa mennen nou okenn kote. Nou touye, nou boule, nou piye, nou pa respekte lavi. E de pli an pli, chak fwa gen kriz politik pwofon, gen yon sektè ki panse se ak vyolans li ka enpoze volonte l. Nou touye anperè a. Nou sote pale ak prezidan Nou touye doktè Nou touye pè Nou touye pastè Senp sitwayen Jis pou ajennda politik yon sektè An 1999 Nou te nan yon gwo kriz menm jan ak jodi a. Pa gen palman, te gen yon gouvènman AI. Epi pandan pouvwa a ak yon branch nan opozisyon an prèske jwenn yon solisyon, yo tire senatè OPL la, ki se te Jean Yvon Toussaint devan lakay li, nan jou ki te premye mas 1999 la. OPL pral retire kò l nan negosyasyon an, li pral di l pap negosye sou 100 senatè yo touye a. Men listwa pral di nou kouman senatè sa te mouri, kiyès ki te touye l pou yo te anpeche te gen yon gouvènman, Avèk René Préval, yon gouvènman dinyon nasyonal. 3 avril 2000, pandan peyi a prepare eleksyon 21 me 2000 yo, fòs fè nwa yo lage Jean Dominique atè. Jounen jodi a, pandan yon rapò OEA soti, pandan posiblite pou yon akò politik pwente devan nou, Nou gen yon pou n ta gen yon gouvènman ki soti nan yon konsensis nan tèt li ap gen yon premye minis definitif, fòs fè nwa yo deside mete dèy nan popilasyon an. Nou kondane zak sa yo e jan m sot di talè a, zak teworis nan nwit 29 Pou rive 30 jen yo pap rete enpini. Nan pase DG pnh la ki ap prezante fè yo de sa ki pase nan nwit 20 pou rive 29 pou rive 30 jen ki sot pase la. Mèsi. an inifòm ap teworize popilasyon an fò n kanpe l efektivman n pran mezi pou n kanpe l an n sonje sa k pase 5 fevriye 2021 kote menm eleman sa yo asasine polisye swat Patrick Canuzar an n sonje sa k pase le 22 mars. pendant policier à moi même en tant commandement m'a essayé remonter moral policier après 12 mars en ils ont frappé à nouveau et ils ont assassiné lâchement policier Pierre Richard de Ludmo ke de sitwayen ayisyen te gen kapasite pou egzekite de pezib sitwayen avèk yon tèl kruyote. 509 nou rive sou nou deja, nou t ap dòmi, yon asasina k fèt, olye n kite lajistis fè travay li, nou bay tèt nou jistis, men n di tèt nou lapolis la peyi a. Kominote entènasyonal la pap pran sa nan men nou, mwen menm antanke kòmandan chèf, avèk tout dènye resous ke m genyen, tout tan ke m genyen, tout enfòmasyon ke m ka kolekte, m ap rive sou nou. Mwen gen pou devwa, mwen gen pou devwa pou m stope se ben de san. Nap fèl Nou kòmanse deja Kèlkeswa kote nal kache Sou planèt la Nan ti espas ke n genyen Antan kòm peyi Kòm sitwayen Nou pral fè travay la poun bay yon repons. E m di l, Gen de moun ki di, Poukisa rapidman lapolis gentan idantifye asasen yo? Paske les assassins ont toujours été connus, lapolis t ap swiv yo. Lapolis ap kontinye swiv yo pou ke andeyò. de toute activité qu'a faite pour semer le, deuil et le trouble sur le territoire là pour la police avec moyens que le gain accompagnement gouvernement à Bali, continue Bali, appuie population pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça nous choisit. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nou vle yon peyi ki stab. Nou vle yon peyi kote chak sitwayen ka vake a okipasyon yo. Wòl lapolis la se pwoteje, sèvir, menm nan lè kondisyon lè pli difisil. Polisye a se dènye moun ki pou kanpe. Polisye a kòm premye pwotektè di sitwayen, li sipoze kanpe. E antanke kòmandan an chèf, toutotan. Ke m gen grad sa sou do m, pa gen dòmi, n ap kolekte enfòmasyon pou ke nou bay fanmi de pezib sitwayen sa yo ki tonbe jistis, trake moun sa yo, remèt yo a lajistis. Léon Charles pale nan kad yon CSPN spesyal, Premye Minis AI pale, ebyen sa ki pi evidan n ta kapab di, fò n kite pawòl la, an nou fè aksyon.